Fabè Jisla se non yon polisye ki disparèt depi yè maten. Bandi ti makak yo ta touye ale ak kadav la, daprè sa madanm lan fè konnen sou radyo Karayib. Polisye a kite lakay li nan Kafou pou al travay, li pase pa Taraz e se la yo ta rive touye l. Se avèk anpil dlo nan je, madanm lan t ap rakonte epi pale sa a sou Radyo Karayib. Si w aprann rejwenn nou pou lapremye fwa, kite m di w konekte rezo enfòmasyon an Sofia TV 83. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun. Nou prale dirèkteman nan sa k ap pase pou kwè li la a nan Savyen. Sitiyasyon an rete tandi. Bandi Savyen yo retounen met tèt yo deyò pou laplibèl. Sa w tande a, yo bwote machandiz epi kenbe plizyè kamyon yo kase pran tout sa yo te genyen selon sa rapòtè yo fè konnen pou jounen jodi a anpil virewon nan peyi dayiti a konsènan zak ensekirite yo nou prale nan nò nan sid latibonit espesyalman e ki gen. Se yon sitiyasyon grav kap Se yon sitiyasyon grav ki depase e pèsòn moun poko konnen kisa yo pral fè. Antretan, nou prale nan detay enfòmasyon pou kole la pa rapò ak sa kap pase nan peyi a, bagay yo vrèman dejenere. Ou konekte rezo pa w la Sofia TV 83, men nouvèl la nan bon jan ti mamit pou jounen jodi 31 janvye 2023 sa. Ah ah donk donk kisa kisa enfòmasyon an ye eh ou te di nou talè a mesye Savien yo retounen nan menm pozisyon kote yo te fè krim nan donk se kisa ki genyen la koulye a eh kòman sa ye eske lapolis entèvni finalman? Eh monchè nèg yo soti sou Moodwe ankò la se la bagay lan te kòmanse poul rive Lyankou se Moodwe bagay lan te espektak la te kòmanse yo te kòmanse tiye polisye yo. Monchè se Morro Liancourt nèg yo ye la a. Nèg yo sòti, sa k pase, se yon seri de machin k ap sòti Eliasfin, paske machin la, se pa Latibonit yo, se Eliasfin yo achte olye de Wanament. Se yon seri de machin k ap sòti Eliasfin ki sot achte machandiz, k ap pase. Epi se nan moman an nèg yo menm depi katrè di maten, moun ap rele, fè kout fil, fè kout fil, ap rele, nèg yo pran lari an. Depi katrè a jiska mentnan, nèg yo toujou ap opere. Yo gen, yo gen anviwon yon kenzèn machin yo pran la a kòmsi yo pa rantre avèk yo. Yo rete sou lari an, yo tèlman. gen yon pouvwa, yo pran san yo pou yo debake machin yo avèk pikòp, gwo bwat yo, yo debake, yo mete machandiz nan pikòp, al mete anba larivyè, epi lèfini lòt vòlè parèy yo menm ap pran yo pa kannòt pou travèse larivyè antre Savyen. Lè nou rele, nou fè entèvansyon kote inite espesyalize swat ki nan Kafoupèy. Ou konnen zòn nan dezète, sa vle di kounya yo vin pa jwenn moun pou yo pou yo fè mal, yo yo pran kamyon kounya. Zòn nan vrèman dezète, gen moun ki k al Senmak, gen moun k ale k ale abite pi lwen ke Senmak oswa gen moun k al Dechapèl al abite lòt kote. Zòn nan dezète kounya se ka myon y ap sòti, kamyon yo se veye ap veye pase, kounya nèg yo se kamyon yo pran y ap debake yon seri bagay epi apre yo fin debake kamyon yo ba l avanse vin sou nou, nou menm Fonsonde se sa k fè e je fon kriye davans nou oblije rele. Pou n di men kijan bagay lan ye. Ok m ka konprann gon bagay ka pase o nivo latibonit lan men gon kòmandman ki chita pòtoprens mezanmi o mwen bay lòd di mesye lè yo debake son misyon yo genyen misyon an depi pèp la popilasyon an an danje kòm se pwoteje e sèvi depi popilasyon an danje si nou ka entèvni se entèvni nou pa bezwen tann lòd la soti anlè e si gon pwoblèm kominikasyon pa telefonik. Wi men se menm inite swat sa ki deplwaye nan zòn nan depi plizyè jou e yo pale de yon operasyon yo te fè nan Lyankou ki mal tounen. Ki dènye fwa nou te wè yo nan zòn nan? Se te jedi, jedi nou te wè yo pase Pon Sonde epi yo t al estasyone yo Kafoupèy avèk soukomisarya ki nan Mòwopèy Pon Sonde a. Apresa nou pa vrèman wè yo. Donk komisarya Lyankou an li fème, nou nou livre a nou menm, dizon nou livre a bandi yo. Wi komisarya Lyankou a fème, men mwen menm se pa Lyankou mwen ye la, se Ponsonde mwen ye la, men komisarya Lyankou a fème, li menm ki te ka mache kontre yo avèk komisarya Senmak. Men komisarya li an pou fèmen komisarya senmak ou konn kòman bagay yo ye deja se polisye yo kap manifeste pou kadav frè yo frè dam yo ki toujou nan men bandi bon nou menm nou vin nou livre avèk nou menm ba latibonit mpaka di kòmsi gon lòt kote gen nou tout nan ba latibonit an nou livre bon nou nan men bondye. Dakò vwala mèsi bokou e se sitiyasyon nan zòn. Nan Lyankou wi kote bandi sa byen yo retounen e yap opere depi 5 è maten an sa fè anviwon depi 4 è donk sa fè anviwon 5 è depi yap opere nan zòn nan malgre prezans yon inite swat ki sou plas men ki pran pozisyon nan kafou Ey dòg sa toujou pa anpeche bandi yo opere donk selon temwanyaj abitan sa inite swat la ap tann lòd lòd ki dwe soti pòtoprens donk pou opere fas a bandi yo ki ap frape koulye a nan moman nap pale la sou wout lyankou a. E jan nou te anonse l se maten an fineray 3 sou 4 polisye ki te mouri asasinen nan operasyon metivye a pa chante. Eske se devan komisarya Petyonvil la oubyen nan akademi polis lan, nou poko konnen, men genyen Marie Carmelle Danielle Staniclas ki li menm madanm Riquen Staniclas ki se youn nan, antouka se polisye sa ke yo pa jwenn jiskaprezan, sa fè deja 8 jou e maten an li te vle adrese l avèk otorite yo. Madam Marie Carmelle, bonjou. Bonjou Radio Karayib Mwen se madam polisye Riken Staniklas, Marie Carmelle Daniel Staniklas. Jodi an fè 12 jou depi mari m t ale nan operasyon Metivye. Jiskaprezan bon m pa ka konnen si mari m vivan ak si mari m mouri. Mwen menm mwen ta renmen jwenn yon bon repons eske mari m vivan ou eske mari m mouri. M pa ka jwenn kò a. Jodi an y ap fè antèman pou lè. 3 polisye yo mwen wè mari pam mwen paka jwenn li ni mwen menm ni pitit mwen ni fanmil pou nou ta bali yon dènye omaj. Kesyon sa wap poze la maten an madam se pa se pa koulya wap pozel ou pozel byen avan sa e ou al pozel pwobableman a a responsab yo e eske wale la nan komisarya e kisa yo diw? Wi, depi le menm jou mwen te ale nan komisarya. Apre sa, m te vin te m te vin gen randevou ansanm ak ajan yo te men yo te akonpanye mwen, yo te mennen m nan direksyon jeneral. Lè m rive, mwen te pale avèk yo. Bon, yo te di m y ap fè rechèch pou mwen, mwen menm tou yo di m si tout fwa m fè rechèch pa m tou m ka fè yo konnen. Bon, m pa jwenn oken repons pa bò kote pa yo. Mwen menm tou m pa jwenn oken lòt repons. Sa m ap mande, m ap mande, kòm se nan, se avè yo l t ap travay, mari m gen dizan depi l ap travay nan lapolis lan, mari m s on moun ki te vrèman renmen djòb lan, mari m te bay tout li menm. Pou djòb lan, mari m s on moun ki gen anpil fanmi, li gen pitit, li gen mwen menm kòm madanm li tou. Mwen ta renmen, si mari m la, pou nou ta fè m konnen, pou nou fè rechèch pou mwen pou m konnen si l la. Si mari m mouri, mwen ta renmen pou m ta jwenn kò mari m. Mari m te renmen m anpil, mari m renmen pitit mwen, mari m renmen fanmi l, mari m se moun ki renmen moun. Si kò mari m la toujou, mwen ta renmen mwen menm ak pitit mwen yo ak fanmi m pou nou ta ba mari m yon dènye omaj. Se sa m ap mande pou nou te ka ede m fè rechèch. Si l la pou m konnen, si l pa la pou m konnen. Paske jodi an, lòt madan, lòt polisye yo, y ap asiste finiray mari yo. Mwen menm, mwen ta renmen. Asiste fineray mari m tou akonpanye ak pitit mari m ak fanmi mari m. Mwen gen yon mwen gen premye pitit mwen fè avèk mari m, dlo pa ka sese nan je li. Jodi a fè 12 jou pitit la pa manje, li pa dòmi, l ap kriye. Mari m gen 2 ti jimo ansanm avè m, dènye pitit mwen avèk mari m yo gen 11 zan. Timoun yo ap kriye maten, midi e swa. Menm lekòl mwen pa ka voye timoun yo. Paske timoun yo toujou ap di manmi kote papi, manmi kote papi. Pitit fi m nan li menm, kèlkeswa sa l wè anndan kay la, l ap kriye. Li wè poto papa li kriye, li wè linèt papa li kriye, li wè rad papa li kriye. Kèlkeswa sa l wè. Tou dènyèman la m sòti avè l, m te gen yon bagay pou m al regle, m sòti a pitit lan. Pitit la avè m nan machin, pitit la tonbe rele, ouvri pòt machin pou l kouri. Se anmwe mwen rele moun ki edem kenbe pitit lan paske l wè polis se nan lari an li di se konsa tou li ta ka pa tann yon jou ke l te ka jwenn papa l m mande nou pou nou edem souple pou nou edem chèche pou m konn si mari m vivan ak si mari m mouri pou m te ka jwenn kò mari m pou m asiste dènye finiray mari m mwen menm avèk pitit mwen yo. Men demwazèl ansanm avè m la, li te bezwen di yon mo pou de gras pou papa l. Alo? Alo, bonjou. Bonjou, m ta renmen jwenn kò papa m. Paske, depi lè pa m te la, nou, nou te toujou vle l kite djòb la. Men li menm, nou te toujou, li te toujou renmen djòb li. Nou te toujou fè yon jan pou n te di, e sa k pi mal la, papa m mouri avèk yon viza sou paspò l! Donk vwala sitiyasyon sa ki de jou an jou ap pi konplike sitou pou polisye yo ki yo menm se sib bandi yo depi kelke jou. Na prale nan pwovens pou nal gade si na jwenn kek nan korespondan nou yo. Jòj Valens bonjou. Bonjour Guerrier, bonjour Pierre Renel, bonjour Lydie, bonjour Johnny ainsi que tout moun ki ap tande n sou diferant stasyon radyo nan Sid peyi an tankou radyo Le Bon FM nan vil Okay, radyo Télé la Brise nan Kanperen, radyo Meriken nan kòt Sid peyi an, radyo Boule efektivman Guerrier jan w fè remake li komisè gouvèlman Okay lan ki rantre nan vil lan aprè kèk semèn nan peyi Kanada di retounen pou vin mete lòd nan Zak nèg ak zak k ap fè brakaj anndan twazyèm vil peyi an, Mèt Ronald Richemond nan menm tan di l prè pou l al mete domi nan je bandi k ap fè sa yo vle nan komin Ti Miwon depi kèk tan. Donk li fè konnen depi komisè gouvènman jiridiksyon Okoto an ta fè li demand lan, Mèt. Dal Richemond fè konnen 2 Aken a Tibiwon, nèg avèk zam pa dwe alèz vwa pou konstitiye yon seri de zòn de non dwa nan departeman an. Nan sans lan, yè swa, nan yon operasyon pakè a nan lokalite Dodlen, wout ki mennen komin Manich, yo rive mete anba kòd Senjis Elis alyas Ulysse. Li se moun k ap viv nan Lewogàn men ki chwazi wout. Dèf ki mennen Kanperè pou vin opere avèk zam, deja li ta pran plizyè machin, transfere motè yo epi voye yo vann nan komin Lewogàn. Dènye zak li mennen avèk zam se yè maten tou prè ayewopò Antwàn Simon kote l te brake yon chofè kamyonèt ki t ap transpòte machann pen. Chofè a resevwa yon katouch epi ale li menm avèk machin nan ke komisè a te rive rekipere nan kad operasyon sa. Yè swa, n ap di gèrye defansè dwa moun yo nan sid peyi a yo menm di trè zenkyè devan fenomèn ensekirite an ki tabli nan peyi a e ki pa epaye pesonn, sitou polis nasyonal la ki pèdi plis pase 70 manb gouvènman Ariel Henry an, selon dirijan UFADH lan, Belas Jean Minicelle. Ak nan Pòtoprens egalman, òganizasyon dwa moun sa ki voye senpati l bay fanmi viktim yo pwofite okazyon trajik sa pou mande leta pran tout dispozisyon posib e imajinab pou akonpaye madam avèk pitit tout polisye ki pèdi lavi yo nan sèvi leta sèl yon reparasyon sosyal jouktan timoun yo Ajans majorite yo ki se 18 lane, selon responsab CARAL la, Jean Miller Timote. Konjonkti politik aktyèl la koz pesonn moun pa epaye devan fenomèn ensekirite a, kidonk tout moun ap menase, daprè responsab CARAL la ki site non divès fanmi ki viktim e ki pa janm gen dlo ki seche nan zye yo nan Sid, tankou fanmi Gregory Oscar, Jean Marie Sylvestre avèk Tess Garry ke yo te asasine nan. Okay. Epi gen Solidarite, Inite Demokratik Devre Sid Balè ki di li menm tou endiye fas avèk zak banditis ke lapolis ap viktim dènye tan sa a yo nan peyi Dayiti. Nan yon rankont avèk laprès, dirijan strikti politik rejyonal sa a di l pote tout. Apui bay enstitisyon polisyè la kap batay pou rive jwenn materyèl pou fè fas avèk bandi yo. Jérôme Lidris ki raple lapolis se sèl fòs piblik peyi a genyen, lanse apèl bay popilasyon an tou pou kolabore avèk polisye yo nan demach yap mennen pou chanje kondisyon fonksyonman enstitisyon an sitou nan jwenn materyèl pou konbat fenomèn ensekirite an daprè Jérôme. Epi se genyen. Mèsi anpil Georges Valens, korespondan pèmanan nou depi depatman Sid peyi an ki t ap ban nou tout dènye enfòmasyon ki gen pou wè ak depatman sa a. E nan depatman Nip, Miragwàn presizeman pou n al rejwenn James Jean Louis. James, bonjou! Bonjou, Guerrier Dieuseul. Wa nan Mesye Jean Ernest Henry Muscadin li menm an li pwosede a arestasyon le nome Zacharie ki li menm an te an posesyon nan lokalite sa ke tout moun konnen nan zòn Miragwàn ki rele Mòn Preval ki se yon espas ki limitròf ant Miragwàn avèk Peti Gwav an posesyon de yon zam de kalib 12 an. Mentenan nan yon videyo ke. Komisè Muscadin li menm an li toune kote ke li menm an lap pase entèwogatwa an ansanm avèk an Mesye Zacharie ebyen Zacharie li menm an li deklare ke zam sa ki lan menl lan se yon zam ki ta pou enspektè John, enspektè John an li menm an se yon polisye ki li menm an koni nan nivo departeman. Dènye pa ki li menm afekte a komisarya Miragwàn nan e aprè odisyon sa a ki li menm te fin fèt yè swa otou an de setè ebyen yo relache ebyen yo relache mesye Zakari ki li menm genyen pou ke byento pou li al reponn a dotre kesyon e egalman le komisè Muscadin li menm ke nou te rive jwenn pa telefòn fè nou konnen ke li ap. tan nan de rapò an otou an de zam sa a pou ke li verifye otantisite eske zam nan li menm an se zam an lapolis ke li menm an li ye ou byen nan ki sikonstans an ke zam sa li menm an li te rive nan men sitwayen sa a ki se Zakari ki li menm an temwanye ke li menm an li se yon pwòch enspektè John ki li menm an konn ap siveye. pwopriyete li pou li e se nan optik sa ke li menm li te an posesyon zam 12 sila. Lòt pwen ki ap domine aktyalite a ankò komisè Muscadin li menm li mande ansanm avèk lapolis nan peyi a pou ke yo menm yo fè yon pote boure sou bandi yo paske pou li nan espas kote ke bandi yo yo menm yap opere nan espas kote ke bandi yo yo menm yap simen la terè pou komisè Muscadin pa genyen inosan ki rete nan espas sila yo e lap reyaji apre ke plizyè nan polisye yo menm yo fin mouri swa nan Petyonvil swa nan Lyankou ebyen komisè Muscadin kwè ke fòk lapolis li menm li pran responsabilite l pou ke li menm li fè yon pote boure sou. bandi yo pou ke yo kapab rezoud pwoblèm ensekirite sa ki selon li menm dire twòp nan peyi a. Depi semèn dènyè ebyen ansyen senatè Nenel Cassy li menm li te nan nivo departeman dè Nip jisteman pou ke li menm li te fè yon virewon rankontre ansanm avèk diferan ak. aktè ki yo menm nan sektè politik la, men patikilyèman de moun ki pwòch a sektè demokratik popilè nan branch Nenel Cassy a. E nan wikenn nan li menm li te òganize nan yon espas nan depatman Nip lan yon gwo rasanbleman. kote ke anpil militan, anpil pwòch senpatizan te prezan e selon sa ke li menm li di se okazyon pou ke yo kapab refikse ansanm de objektif ke mouvman svp a ki se ke li menm lap dirije branch pa l la li menm li genyen ebyen pou ke yo te kapab fikse ansanm objektif yo e restriktire mouvman sa pou ke yo kapab pwopoze avèk popilasyon an. yon nouvèl altènativ nan sitiyasyon difisil, prekè ke peyi Dayiti li menm li twouve li. E Senatè Jean Nenel Cassy li menm li pwomèt pou ke li menm li kontinye angaje li nan konba ke li menm li te toujou konn ap mennen oprè de moun ki plis nan nesesite yo jisteman pou pèmèt ke peyi a li menm li soti nan sitiyasyon prekè ke li menm li ye pou ke nou kapab jwenn wout pwogrè avèk devlopman selon sa ke li menm li di. An nou di ke samdi dènye ebyen le regwoupman dè sitwayen angaje pou le renouvo dè Nip resere nan ki depui plis ke 1 nan lanse l nan yon ansanm de fòmasyon nan diferant komin sou departeman dè Nip ebyen yo òganize nan komin Arno yon graduasyon pou ke yo te kapab mete Deyò, yon kòwòt an de jèn ki yo menm an te fòme an teknik, an windoz, karelaj, an plonbri, elektrisite e sa li menm an li fè swit avèk yon ansanm an de fòmasyon ki yo menm an te fèt nan diferan komin nan peyi nan departeman e kowòdonatè jeneral an reseren nan ki se pwofesè Frantz Delia ki li menm an felisite inisyativ an sa kote ke deja gen anviwon 3500 jèn ki gentan fòme e Miragwàn ke samdi ki te 28 janvye 28 janvye a yo lanse fòmasyon sa nan nivo Miragwàn ebyen bay tèt li yon satisfaksyon e ankouraje jèn yo e lòt aktè yo pou ke yo menm an yo lanse yo nan fòmasyon kontini dè jèn paske jodi a metye yon jèn an se avni ke li menm li ye e li pwofite de okazyon sa pou ke l atire atansyon de tout jèn ki genyen pou ke yo kite peyi a ebyen si reyèlman gon nesesite. Se pou ke w kite peyi a, pa kite l san ke w pa genyen yon metye manyèl nan men w ki kapab pèmèt ke w gen yon mye meyè desten nan nenpòt lòt kominote ke w pral genyen pou ke w viv. James Jean Louis depi Miragwàn pou Caraibes FM. Mèsi anpil James Jean Louis ki t ap enfòme nou depi depatman Nip peyi an. Nou pral rive jwenn Nickson Deneus depi Sen Mak. Kè pwiske nou aprann bandi a mete inifòm lapolis sou yo, yo sezi 3 kamyon deja nan moman nap pale la a, donk plis detay ak Nickson Deneus, Nickson bonjou. Bonjou Guerrier Dieuseul, nou salye Ludie Alexandre, nou salye Pierre Renel René ansanm avèk tout Johnny Ferdinand, pwofite salye sila yo ki ap swiv jounal Gran Boulva atravè radyo Dezam de Pasteur Joseph Jodalie Delta. Radio Latibonit Dinamik ak Sonik Plis Guerrier Bandi yo yo pa chome puiske bandi ak zam ki fè pati de baz Gangrik premyè seksyon kominal Privè Latibonit maten an yo detounen 3 kamyon ki tap sòti sou fwontyè Elias a Piñas la donk atoufè yo yo abiye an inifòm pa bliye ke bandi yo ki te touye dizon 6 polisye e yon setyèm ta pral tonbe yo te pran Inifòm, zam avèk bòt polisye yo. Donk bandi yo ki gen yon veyikil pnh ki yo menm kontinye ap sikile nan komin ti rivyè latibonit enben maten an yo abiye an inifòm donk yo kontinye okipe enben komin lyankou anpil pridans donk si wap sòti nan depatman lwès ou di mwen ke wap sòti latibonit anpil pridans pwiske pa bliye ke pnh polis yo nan komin ti rivyè latibonit pa genyen de polisye pwiske yo te deja dezète. Nan sou komisarya Lyankou a pa genyen l e nan Senmak e polisye yo yo menm yo pa travay e si ki fè ke pratikman pa genyen se. Lekòl la li fonksyone men gen lekòl tou ki pa fonksyone biwo leta yo jiskaprezan yo fèmen pòt yo. Nan site Misaj a Sajè. Epi aktivite anbyans pre kanavalès yo, yo pa fonksyone tou nan site Misaj a Sajè puiske genyen yon nòt ki sòti anba paraf Majistra Miriam Fièvre donk ki fè konnen aske ebyen yo kanpe avèk tout aktivite anbyans pre kanavalès yo an rezon de sitiyasyon de ensekite ki gen anndan peyi a puiske polisye yo yo kontinye ap pwoteste epi polisye ki afekte nan komisarya Senmak yo Guerrier y ap genyen pou yo okipe beton an jodia. Toujou an sin de pwotestasyon asasina 7 ajan udmo bandi ki fè pati de baz gangis nan komin Lyankou mèkredi ki sot pase la. Donk yo mande wo kòmandman pnh la tanpri souple mete maryè materyèl ansanm avèk tout minisyon a la dispozisyon yo pou yo kapab rive al kraze baz gangis nan premyè seksyon kominal Privè Latibonit. Donk yo fè konnen yo pap kontinye konte kadav nan mitan yo, yo pap reprann travay. an toutotan yo pa jwenn materyèl ak minisyon e fò di ke mouvman de pwotestasyon sa li jwenn sipò anpil moun anndan popilasyon e jodi a genyen plizyè lekòl kap genyen pou yo reponn avèk polis yo nan kad manifestasyon men antretan genyen anpil kòmantè kap fèt sitou òganizasyon politik yo sendika de sekretè jeneral jenès vladimir latinka donk ki li menm kalifye de ponpye mouvman de pwotestasyon polisye yo. antame depi semèn ki sot pase a li estime ke mouvman sa li pa strikture, li pap pote rezilta. Genyen kowòdonatè depatmantal Latibonita ki se ansyen majistra Thamson Chalenò donk ki li menm ki di l solidè avèk mouvman de pwotestasyon polis yo ki ap reklame materyèl ak minisyon pou yo kapab rive kraze gwoup gang sa vyen ki ap simen dèy nan mitan popilasyon. E anfen genyen. André Saint-Louis ki se kòdonatè jeneral Konbit a, Inisyativ pou Lapè nan Latibonit a, ki li menm deklare gang k ap opere nan peyi a yo jwenn sipò otorite etatik yo puiske l konstate yo pa deside demantle gwoup gang yo, li kondane zak polisye. Raymonde Denaïde depi Senmak.